Yon konpayi k ap depanse lajan san l pa janm bay ankenn jistifikatif, yon lòt ki pa egziste legalman men ki sanble gen abònman pou sipèvize pwojè premye a, yon pakèt lòt ki sanble egziste sèlman pou egzekite pwojè ak lajan Petrocaribe la. Konpayi ki resevwa kontra pou 16 lise nou odite yo prezante anpil pwoblèm, sòti nan jan yo jwenn kontra rive nan jan yo egzekite l. Menm jan ak odit kolektif Filavach la, anvan nou deplase, nou te kontakte yo pou gen plis enfòmasyon sou travay yo te fè a. Menm jan ak odit kolektif Filavach la, yo pa t reponn nou. Men, menm si yo pa vle pale ak nou, sa pa vle di nou pa ka pale de yo. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Filavach la. Youn nan karakteristik pwojè lise yo, yon karakteristik nou jwenn nan majorite kontra pwojè ki finanse ak fon PetroCaribe yo, se jan tout kontra yo siyen. Gre a gre, sa vle di san apèl dòf, nan moun ki konn moun. Nou sonje direktè lise Ench lan, Sylvain Acilien, te eksplike n ki jan Secosa ranplase FAES. Ebyen depite a gade li wè e Fayès ebyen pran du tan pou konstriksyon an li fè dè demach oprè de sekou sa parètil ke genyen yon fon ki te dispoze nan bidjè a pou sa. Nan un premye tan Fayès te voye ebyen dè enjenyè vin gade teren an epi petèt yon de mwa aprè a mon gran etonnman pandan map pase m wè yon gwoup de moun kap travay lèm avanse m mande eske se Fayès yo dim non yo dim non se pa Fayès yo dim se sekou sa. Se penti yo sèlman ki diferan. E, depi lapli tonbe, galri ak lakou yo inonde. Lè w tande lapli ap tonbe, dlo anvayi tout galri a nèt. W ap gade bay elektrik yo, tout bay sa yo dlo filtre ladan yo nèt. W ap gade tout anba tòl sa, tout se dlo. Lè, depi w wè lapli a fin pase nan demen si Dye vle, se pwoblèm pou mwen. Pou m mare bale pou m pouse dlo yo a mòp pou m ap cheche jis avan elèv rantre, avan E manb direksyon yo antre. Pou m pouse dlo. Galri a menm menm fò ta di se yon mè. Se pa premye fwa konpayi Seco sa parèt nan rapò sou fon Petro Caribe yo. Lè n konbine rapò Kou dè Kont yo, non konpayi an mansyone 56 fwa nan 13 pwojè pou yon total 95 milyon 900 mil 61 dola 77 plis 692 milyon 630 mil 205 goud nan kontra Codeco estime mòd pasasyon kontra sa yo pote prejidis pou kominote a, paske yo andeyò kad règlemante a epi yo kontrè ak bon pratik nan administrasyon. Li presize tou iregilarite li konstate nan kontra sa yo. Polisye rankit la. Se konsa yo resevwa 10 milyon 932 mil 992 goud anplis sa ki te nan kontra a. san ankenn jistifikatif, san garanti bankè, san pa gen dire ki prevwa pou pwojè a egzekite. Pou lise Tomon, Savanèt ak Sè Kakaval, rapò janvye 2019 Kodèkont lan presize pa t gen analiz bezwen ki fèt, kontra yo fèt sante deyè, pa gen dokiman ki jistifye depans, ni sètifika resepsyon ki di pwojè a fini. Pou li se Pilat la nonplis, dapre rapò 31 me 2019, pa gen garanti bankè, ni delè egzekisyon, ni sètifika egzekisyon. Mete sou sa, 989,717 goud 70 ki dwe ale jwenn DGI a pa t fin prelve. Lise Ench lan pa diferan. DGI pa jwenn 906,952 goud 27 li a. Pa gen jistifikatif depans nonplis. Anplis 8 lise nou te vizite yo, genyen 7 lòt lajan Petwo Karibe a ta finanse pou Secosa egzekite men ki pa nan rapò Codecote lan. Nou jwenn 6 nan yo nan bilan ansyen Premye Minis Lamothe te pibliye sou sit entènèt li an fevriye 2015. Nan bilan sa, non konpayi yo pa mansyone. Men, nan lane 2012, Ministè Travo Piblik, MTPTC, te pibliye yon lis lise an konstriksyon ki te bay detay sa yo. Daprè lis MTPTC a, anplis lise nou vizite nan kad odit lise a, SECOSA te responsab egzekite 7 lòt, Piyon, Sen Rafayèl, Plèndinò, Mayisad, Beladè, Gresye ak Sent Sizann. Lise Plèndinò a pa parèt ni nan rapò Kou dèkont yo ni nan bilan Lamòt la. Malgre premye odit kolektif yo pa t ka jwenn yo, ansyen Premye Minis Lamòt ensiste 25 stab ki fèt yo se Petwokaribe ki fè yo. Youn nan rezon ki eksplike sa ka paske, malgre tout iregilarite nou sot wè la yo, se konsa te rive jwenn kanmenm 18 non kontra pou 25 stad sa yo. Se nan lane 1998 konpayi se konsa pran nesans. Nan yon atik Le Nouvelliste ki te parèt 10 me 2011, Responsab konpayi an, prezidan li Jean Emile Laferrière ak vis prezidan li Patrick Pereira t ap eksplike kijan konpanyi an ki te espesyalize l nan fè wout ak pon deside konsantre l sou konstwi kay ki desan pou Ayisyen ka viv. Se te aprè tranblemann tè 2010 la, se konsa te sèl grenn antrepriz ayisyèn ki te nan batay toujou pou yon gwo pwojè lojman ministè touris. pa travo piblik, men touris, t ap mennen pou gouvènman an. Pwojè sa te rele Reconstruction de meilleures communautés. Li te sipoze reloje viktim tranbleman de tè a yo nan Zoranje, yon zòn ki pa lwen Site Solèy. Menm jan ak pwojè Destination Île la Vache la, Ministè Touris te responsab tou, pwojè sa a pa t abouti. Se konsa jwenn kontra ak gouvènman an men pou konstwi mache, pak espòtif ansanm ak lise nou vizite pandan odit la. Nan dat ki te 12 novanm 2018 la, Komisè gouvènman Pòtoprens lan, Clame Ocnam Daméus, te fè soti yon avi pou mande tout bank bloke kont 36 konpayi ki te enplike nan dosye kit eskolè yo ansanm ak dilapidasyon lajan Petro Caribe a. Pami antrepriz sa yo, te genyen Secosa. Men, kòm pa t gen okenn pwosedi penal ki angaje, sa rete la. An oktòb 2020, jij Ramos Aximé, ki se jij enstriksyon pou dosye Petrocaribe a te emèt manda pou twa moun parèt devan l. Pami yo, Jean Emile Laferrière, pdg konpayi Secosa a, ki te sipoze ale 16 oktòb 2020. Men, sa sanble te rete la. Dezyèm konpayi ki merite nou fè yon ti pale de li, se JEJ Construction. Yon konpayi ki te sou lis ansyen komisè gouvènman Dameis la e ki jeneralman responsab sipèvizyon chantye lise yo. Non konpayi a parèt 29 fwa an tou nan rapò yo sou 13 pwojè, pami yo 5 lise. Ototal se 177 milyon 124 goud JEJ Konstriksyon resevwa pou sipèvize chantye, Lise Balenbe, Lise Rankit, Lise Pon Mago, Lise Mwen Òganize, Lise Kapotye. Malgre tout pwoblèm nou konstate nan odit lise yo, oubyen petèt lakòz yo, Koudèkont pa jwenn ni dosye peman yo, ni rapò sipèvizyon yo, ni kontra, ni dosye teknik, ni estati konpayi an. Ak disolisyon an te depoze nan kabinè notè Jean A. Lamothe depi 8 novanm 2010. Kèk mwa apre, 25 janvye 2011, toujou nan ti anons Nouvelliste yo, nou jwenn de menm moun yo refè yon lòt sosyete, menm kote a ak menm kapital la pou menm rezon an. Men fwa sa a, konpayi a chanje non. Li rele Amico. Poutan, kontra lise yo siyen an 2012, e nan lane 2016, JEJ Konstriksyon t ap resevwa lajan leta pou sipèvize lise. Nou rive sou LinkedIn pou n wè si, nan pwofil konpayi an ak moun ki travay pou li, nou pa ta ka aprann plis sou JEJ Konstriksyon. Sou 4 moun nou jwenn ki t ap travay pou konpayi an, 3 pa janm chanje pwofil yo depi 2012. Yon sèl, yon enjenyè sivil ki te responsab sipèvizyon alepòk konstriksyon lise yo, gen yon pwofil ki modifye depi epòk sa. Apre ennan, sen mwa nan Secosa nan lane 2011 ak 2012, li te fè ennan, sèt mwa nan JEJ Konstriksyon nan lane 2012 pou rive 2013. De no jou, l ap travay pou anbasad etranje. Nou eseye kontakte l pou mande l yon entèvyou nan kad odit lise a, men nou pa t gen chans jwenn li. Enfòmasyon sou Jocelyn Milfort yo ra. Apa yon foto kote l t ap fete anivèsè l ak fanmi l nan Pòtoprens an mas 2017, nou jwenn li ap viv Florid nan yon katye modès ak yon aktif 180 mil dola anviwon. Epi, nou aprann li divòse ak madanm li an jen 2019. Se tout. Se pou sa, nou voye je gade enjenyè Erod Thélusma, ki siyen kòm pdg konpayi JEJ a. Byenke, dapre yon lòt ti anons Nouvelliste, konpayi pa li a rele CTH Building Contractor. Li te monte konpayi sa a 7 out 2007, senkant senkant ak Billy Cinéus, ki li menm, te fèk kòmanse ap travay lè sa a kòm enjenyè nan Secosa. Li te kòmanse an jen 2007. kote l te pase twa lane ak twa mwa. Nou jwenn non Erotelus la nan rapò komisyon odit ansyen premye minis Garry Conille te kòmande sou kontra premye minis ki te la avan li an te siyen anvan l ale nan lajan PetroCaribe a. Men ki sa rapò a te di, Sou yon baz estrikteman legal, gen rezon pou n poze tèt nou kesyon sou 13 kontra ki siyen ak GIJ Construction, ki se non komèsyal konpani nan non kolektif, Milfort Augustin. Jocelyn Milfort ak Jackson Augustin te monte ansanm. Kontra sa yo pote siyati Thélisma Hérode, enjenyè achitèk. Sepandan, pa gen okenn dokiman ki disponib ki rann li posib pou idantifye ak ki kapasite Mesye Hérode te aji. Èske li se yon ajan, oswa èske li asime yon fonksyon nan konpayi an ki pèmèt li reprezante li? Anplis de sa, nimewo patant Mesye Herod la pa mansyone nan kontra yo. Li pa te posib pou Komisyon Odit la mande enfòmasyon sou kalifikasyon Mesye Delisma Herod, ki siyen 13 kontra. Nan paj Rapò Beauplan an, Rapò Sena sou dosye Petro Caribe ki te deklèche odit Koudèkont pibliye a, Nou rejwenn anons Le Nouvelliste ki montre konpayi an pa t egziste ankò, epi rapèl sou kijan rapò odit Conille lan te panse se yon montaj pou fasilite dekèsman iregilye an favè yon gwoup moun ki pwòch moun ki t ap bay kontra yo sou ansyen Premye Minis Bellerive. Dapre Doktè Reginald Boulos, ki, alepòk, te gen bon rapò ak ni phtk, ni anbasad amerikèn, ansyen anbasadris amerikèn nan, Pamela White, te konfye l, se 120 milyon dola antouraj Prezidan Martelly akimile nan lajan Petro Caribe a. Kelke par, je ne se pa, qui est le maître, qui est le, suivant. Il y, a une accumulation de 120 millions de dollars. Le gouvernement américain m'a dit qu'il y a des accumulations. La Pamela White l'a dit. Pamela White m'a dit qu'il y a 120 millions de dollars d'accumulés à travers les hommes qui étaient au pouvoir. Oh. Eske se sa lòf politik de 2022? Men son gwo bagay wap di la wi. Eske se sa lòf politik de 2022? Sa vle di lòf de 2022 se son lèjan o pouvwa, se tèt kale ya li ye ki gen lidèchip la, majorite. Moi je crois qu'aujourd'hui c'est exactement ce que je dis. Nan kab anbasad amerikèn Wikileaks te pibliye yo, nou jwenn Laura Graham, chèf operasyon Fondasyon Clinton epi chèf kabinè Bill Clinton, ki, lè l ann Ayiti, te konn desann kay minis Bellerive. Nan yon imel li voye bay Cherry Mills, chèf kabinè Sekretè Deta Hillary Clinton, li sanble pa t ka kwè nan ki eta koripsyon nan dosye sa a wo ni ak ki awogans yo fè sa. Imel sa te ekri 26 fevriye 2012, de jou apre demisyon Garry Conille. Louragan an parèt enkyè pou ansyen kolèg li a, ki, avan l te premye minis, te chèf kabinè Bill Clinton antanke anvwaye espesyal peyi Etazini ann Ayiti. Madam Graham eksplike se pou kontra sa yo Michel Martelly, ki te prezidan peyi a lè sa a, pare pou atake Garry Conille jan l konnen pou evite detay kontra yo pran lari. Grav sispèk se pou pousantaj pa Mateli a pa pran lari. Mas 2012, Apre Jean Max Bellerive fin rejte odit Conille la kòmkwa se yon bann zanmi premye minis la ki ta fè l, nan yon kwonik ki titre Noes Xenophobia es un gran escándalo de corrupción, sa ki vle di an kreyòl, se pa rayi nou rayi etranje, se yon gwo eskandal koripsyon, Sit entènèt defen Siete Días Punto Com nan Repiblik Dominikèn te pran plezi raple, Bellerive se fanmi Martelly menm jan li se fanmi Hervé Dé ki te chèf seleksyon pwojè yo epi ki vin minis planifikasyon pouswiv menm pwojè sa yo. Kòmkwa, mikmak la ta tout kote. Nan menm ribrik relasyon familyal sa yo, menm si nou pa rive jwenn enfòmasyon pou yo kounyeya, gen kèk kesyon n ap chèche repons pou yo tankou, Èske Jocelyn Milfort gen rapò ak yon lòt Milfort ki li menm tou te jwenn kontra gre a gre san siyati kou dèkò nan lajan Petro Caribe a? Konpayi li a, ki sitou te konn fè pano piblisite sou non HPS, Haiti Print and Services, te kòmanse tou piti ak krepisaj kay Pastè Pyè nan Chalouzi, anvan, brid sou kou, li tonbe nan gwo pwojè plizyè milyon dola konstriksyon mache nan Miragwàn, 7 milyon 735 mil 35 dola, 3 milyon 550 mil 801 dola 66 dekese. Iregilarite, travay pa fini. Kiraj Pèn Latibonit, 16 milyon 580 mil goud ki fini an skandal. Rapwochman an rive nan yon pwen kote 19 oktòb 2019, apre gwo manifestasyon Petwokaribe Tchaaen 17 oktòb la, lè komisè gouvènman an te konvoke ansyen premye minis Lamòt pou vin rann kont sou kijan lajan Petwokaribe a te depanse, pakè a te envite l ansanm ak Patrice Milfort. Nou poze kesyon paske Patrice Milfort se mari Anne Valery Timothé, ansyen direktris kabinè Prezidan Martelly epi ansyen prezidant pati ki te sou pouvwa nan peryòd n ap pale a e ki sou pouvwa toujou, Pati Ayisyen Tèt Kale, phtk. Kòm bagay yo ap fèt an fanmi, gre a gre, li enpòtan pou n chache konnen plis sou relasyon sa yo epi suiv lajan jiskake nou rive nan pwosè Petro Caribe an. Dayè, pèsonn pa ka bliye akizasyon fo bilten vòt ki t ap sikile kont koup la. Se Patrice Milfort ki te negosye kontra enpresyon bilten pou eleksyon 2015 yo Dubai, nan pwen yo te rele ansyen kandida a la prezidans Sauveur Pèletin nan tribinal pou difamasyon. Men, nan deskripsyon konpayi an, li make konpayi an kreye an 2001. Yon nòt ki te sòti sou Twitter pou defann tèt li nan zafè kiraj Latibonit lan te kenbe menm ane 2001 kòm lane konpayi an te kòmanse. Pakont, Secosa te kreye an 1998. E nou te deja jwenn yon enjenyè ki fè ennan nan se konsa travay sa ale nan JEJ, pandan moun ki siyen kontra kòm pdg JEJ a te asosye nan yon lòt enjenyè ki li menm te fè 3 lane nan se konsa. Eske 3 konpayi sa yo lye? Si wi, ki jan? Jefò pou nou jwenn piblikasyon konpayi sa yo nan Monibè pa t abouti. Yo mande n dat egzat pou n ka achte nimewo yo, men nou pa t gen dat la. Ministè Komès pa t ka ede nou nonplis pou menm rezon yo. Se nan lane 2004 konpayi JEJ Konstriksyon kreye. Nan yon anons ki fèt nan Nouvelliste, nou aprann sosyete a fòme 12 out 2004 pou bay sèvis konsiltasyon, etid ak sipèvizyon nan domèn konstriksyon. Lè sa a, syèj sosyal li te nan Maren, nan Laplèn. Nou pa konn sa k pase ant 2004 ak 2010 ki fè sosyete a sispann egziste. Nou konnen sa ki pase apre li mouri. Li siyen yon kontra ak Leta pou plis pase 100 milyon goud, pandan Koudèkont pa jwenn tras ki sa yo fè ak lajan sa. Komisyon Etik Sena a te fè yon analiz echantiyon kontra yo ki montre se sitou chantye Secours sa yo JEJ Konstriksyon te responsab sipèvize. Li montre tou JEJ fè Leta peye plis pase sa yo ta dwe. Rapò Beauplan fè remake tou se 33 pwen 5 milyon dola an tou se konsa benefisye sou 9 pwojè. Sa ki vle di 40 pousan nan kontra gré a gré premye minis Berive siyen jiska 2 jou anvan prezidan Preval kite pouvwa. Siyen kontra dènye minit ak yon konpayi zonbi pou siveye travay yon konpayi ki pat menm soumèt pwopozisyon pa yon atitid nòmal. Garry Conille te konprann sa, li fè odit, li pèdi pòs li. Laurent Lamothe ki swiv li anile 6 nan 41 kontra yo pandan li deklare volonte pou l limite biwokrasi nan peyi a pou pwojè yo ka ateri. Men, jan nou te wè nan odit kolektif ILRH la e jan nou sot wè l nan odit lise a, non sèlman pwojè yo pa ateri, nan anpil ka lajan depanse pou popilasyon an vin pi mal. Non mwen se Bellevue Israël, mwen se prezidan NS4 la e anplis prezidan etablisman. Konstriksyon an ki kanpe a li pa li pa fè nou byen. Si nou te nan pwòp lokal pa nou, nou t ap ka fonksyone le maten, nou t ap gen plis è de tan e nou t ap gen plis posiblite pou nou fè plis efò paske nou t ap jwenn plis è de kou, pwofesè yo tou yo t ap fè plis tan, nan sans lan nou t ap trè nou t ap plis avanse. Jedi 5 avril 2018, ansyen Premye Minis Laurent Lamothe te devan kabinè Jij Enstriksyon Jean Wilner Morin kote yo te envite l reponn pandan plizyè èdtan sou dosye asasinay Alix Gassant 24 fevriye 2012. Jij Morin te envite tou ansyen Prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau, ansyen Premye Minis Garry Conille ak Jean Max Bellerive ansanm ak ansyen Minis Planifikasyon an, Hervé Dé. Alix Marie Junior Gassant tap travay nan JEJ Construction. Secosa ak JEJ pat sèl konpani ki entèvni nan lise yo, men lòt konpani yo te gen kontra sou yon sèl lise. Sof choubi antrepriz ki te gen 2. Sa ki fè nou pa rete sou yo. Men sa pa vle di pa gen bagay ki iregilye nan kontra sa yo non. Adeko, te gen kontra pou li fè Lise Sodo a. Selon Kou dè Kont, pwojè sa a abandone san okenn eksplikasyon e pa t gen pyès etid ki te fèt avan konstriksyon an kòmanse. Sojek, ki t ap sipèvize pwojè sa a, malgre yo te gentan resevwa 669 mil 190 goud 17, pa bay okenn rapò sipèvizyon. BK Engineering te jwenn kontra pou Lise Balenbe. Royal te resevwa 50 pousan lajan an kòm avans de demaraj. Tandiske, atik 83 lwa 12 jen 2009 la te di klè kou dlo kò se 30 pousan lajan pwojè a pou pi fò yon konpani ki gen kontra ak Leta dwe resevwa kòm avans de demaraj. Konsiltasyon Plis te siyen yon kontra pou Lise Karakòl la. Nan kontra sa a, pa gen yon dat limit pou li egzekite pwojè a. Li t ap menm resevwa lajan an avans pandan li pa t menm gen garanti bankè. Chouby Antrepriz te responsab konstriksyon Lise Chantal ak Pò Chabato. Se pwopriyete enjenyè agwonòm Patrick Sévère ki se aktyèl minis Agrikilti ak Resous Natirèl. Koudekont konstate, non sèlman analiz bezwen yo pa t fèt, men tou, anpil dispozisyon ki ankadre kontra a pa t respekte nan egzekite ak nan chwa ki antrepriz ki ta pral reyalize pwojè a. Kontra a te fèt pa antant dirèk san l pa respekte plafon ki prevwa nan atik 2 arete 25 me 2012 la. Atik sa fikse maksimòm nan a 8 milyon goud. N ap soulinye montan pwojè a se te 2 milyon 311 mil 982 dola 17. Sa ki vle di 93 milyon 900 mil goud kòm lè sa a to a te 40 goud 6 pou yon dola. Sou baz sa yo, Koudekont te konkli kontra nil de plen dwa. Dapre lis Lisye an Konstriksyon MTPTC a, Antrepriz minis Sévère a te responsab tou pou fè 2 mache ak yon lòt lise, lise Sen Jan di Sid. Lis la make yo konplete yo men kòm lise sa pat nan rapò kou dèkont lan, li pat enkli nan odit lise a. Lise ki ladann yo, lise Chantal ak lise Rochabato, non sèlman pa fini, yo kòmanse kraze. Malgre leta te gentan dekese 79 milyon 862 mil 460 goud,